Byenvini sou kanal paw la ankò yn fwa fanatik zanmi konpatriyòt ti vi lakay ayiti pwen kòm yo son plezi pou nou avèk ou nan dezyèm videyo sa kote n pral pote anpil anpil anpil enfòmasyon pou ou anpil Pil gwo dosye kap fè la yn e nap diw ke nan dosye kwadèboukè a nan dosye ensekirite kap vale tèren ebyen sitou nan blòk sa yo e Frantz Elbé ki se direktè jeneral polis la misye gen anpil responsabilite ke li menm li pa pran parapò avèk sa kap pase anndan komin kwadèboukè e tèlman bandi nèg 400 mawozo nèg vitelòm desann lè yo vle al fè gè moun ap mouri se prèske chak jou Anviwon 2 moun pèdi lavi yo sa k blese menm se pa pale. Selon sa nou gen kòm enfòmasyon, Frantz Elbe ki li menm deside pou l retire ti Magalie, nou konnen l, ti Magalie kòmanse ap mache sou fyèl bandi, ti Magalie kòmanse ap mete dlo nan zye nèg yo, tout moun se te wololoy. Men jounen jodi a la prèske nou pa tande pale de ti Magalie ankò, nèg yo deside retire ti Magalie. nan kwadèboukè e se youn nan rezon ki koz jounen jodi a la a nèg yo alèz pou y ap pete fyèl moun anba kout bal pou y ap touye polisye men avan e la a nèg yo anvayi kay yon polis e yon komisè nèg yo touye l e jiska kounye a pa gon entèvansyon ki fèt pa gen yon Donk pa gen operasyon ki fèt pou nèg yo ta bay repons ak jan de zak sa yo k ap fèt sou polisye yo. Ebyen, bandi yo vin twò alèz kounye a la, se chak jou yo mete dèy anndan Kwadèboukè. Nou pral envite w gen detay. Chèf gang Izo tou, misye tèlman santi l alèz kounye a, se sou chaloup misye fè kidnapin, se sou chaloup misye ap detounen machandiz moun. Enben selon sa enfòmasyon yo bay la a izo ta genyen 4 chaloup ke misye mete nan sèvis kidnapin nan sèvis vòlò afè moun sou tout lanmè a marin ayisyèn pran bal marin amerikèn misye pete bal sa w tande a lòbèy pete kidonk peyi a fini ayiti fini donk menm si nou wè gen moun kap viv toujou men pa gen peyi paske sa kap pase la an 2022 nan w ti peyi konsa Bagay yo grav. Antouka, nou pral envite w gen plis detay avèk TT. Bòn ekout, n ap tout. Sa tè a m ye, m di n sa deja. Donk sa tè a m ye. Sa vle di ke reyalite n ap viv jodi a l pa piti ditou. Li pa piti. Nou sanse prive de libète nou. Ou nan yon peyi kote ke ou pa gen anyen k ap mache ladan l. E ou pa menm ka pran yon ti plezi ak tèt ou. Donk se grav e se archi grav. Antouka ann salye non DG polis la tap fete yè, yo di misye tap fete, Frantz Elbé. Enben bòn fèt, bòn fèt DG, bòn fèt. Bagay yo melanje wi, bagay yo melanje. Kwadèboukè, Ti Magali t ap fè yon ti efò. Frantz Elbe mete Kwadèboukè tèt anba kounye a. Tout sa k ap pase Kwadèboukè a se Frantz Elbe ki responsab. Nou klè sou sa. Se pa paske w ap fete pou n pa di peyi a verite. Tout sa w wè k ap pase Kwadèboukè la se Frantz Elbe ki responsab. Se misye direktè jeneral polis lan, lè genyen yon BA ki fèt, yon bòn aksyon, se misye t pran glwa lan hein. Sa vle dire, menm si w wè polisye ap riske l etc, brave danje, ale patinen nan labou, pika, glwa la se le direktè jeneral de la polis. Donk sa k ap pase lotbò a la, se Frantz Elbé ki responsab. Ti Magali, yon sèl Ti Maga nou gen, tanzantan k ap ba yon ti frap sou Kwadèboukè, menmsi gen ti pawòl k ap di etsetera men, Pito sa pase malgre sa paske tanzantan yo banm yon ti tanzantan remake depi kelke jou la m pa janm di nou gon nèg ki tonbe kwadèboukè paske Frantz Elbe wete ti Magalie kwadèboukè se tete kap pale ap pe e se vagabondaj sa ye se inakseptab. Gen de twa blende ou blende m tande dvin la yo nan yo nan yo nan garaj paske fò yo pyese yo oh peyi difisil fò yo pyese yo yo poko ka pran lari yo ap kole yo poko pa nan lari yo poko nan lari yo ap pyese yo toujou pou yo wè si yo a soti antretan kwadèboukè lage toutouni e nèg ak zam yo kontinye ap touye moun sou kwadèboukè. Preske chak jou yo tiye moun kwadèboukè. Gen nan bannann nan rak. Nèg yo fè sa yo vle nan duval. Pran kay moun etc nan duval. Kidnape moun fè tout kalite bagay. Antre kay moun vòlò bagay moun la nan duval la la. La nan kota la nan micho. La nan rue falèz. Moun oblije ap pati kite ti kay yo. Paske bandi anvayi yo. Son peyi difisil Yon peyi difisil Sa di sèl ti Magalie a tap ba yon ti kout men kwadèboukè yo wetel yo genlè voyel sou kanaran epi a kanaran pi mal kanaran vin pi mal wi kanaran pi mal pa gen ankenn moun ki ka travèse kanaran san yo pa bay lajan e map travay sou dosye sa. Paske si n gen polisye k nan gang fò yo afime yo, fò yo parèt klè. Fò yo parèt trè klè pou n konn sa bagay lan ye paske peyi a difisil. Talè a la gen yon jenn fi ki pèdi lavi l anba bal. E kèlkeswa machin k al travèse Kwadèboukè, se pou bal li. Paske nèg ak zam yo kanpe ap siveye. Si machin nan pa vle rantre nan baz yo lap tante kouri yo vide bal sou li. E prèske chak jou gen omwen yon moun ki blese par bal nan Kwadèboukè depi plizyè semèn la. Frantz Elbé ki responsab. Pa bezwen konn sa w pral di nan bagay nan materyèl n gen volonte pa gen mwayen. Volonte pa gen mwayen ti Magalie te la mwen menm tanzantan omwen gon grenn nèg ki tonbe atè a. Nou wetel. Kounya se moun fonvèrèt kap peye po kase a, se moun nan kap soti tyòt, bèlans, mapou se yo kap peye po kase a nan malpas. Pa gen ankenn malere malèrèz ki ka al bouske yon ti lavi miyò malpas. Depi lap travèse vodrèy, lap travèse latranblè nèg vide bal sou li. Ou wè n ka fè yon peyi konsa? epi nou aksepte l kòmsi se nòmal se la règle nou pa ka fè sa se swa ke se swa ke nou dakò peyi a ap mal fonksyone sanble dat la mal ekri men se se live jodi lendi jodi a konbyen ye 24 oktòb 2022 jodi lendi 24 oktòb 2022 tande byen pi fò gade tit yo tou men jan Charles Moise Eyel pale fò nou li tou wi. Sa vle di ke la sosyete peyi a konplike nan men nou. Nèg ak zam kontinye ap fè lalwa. Kwadèboukè, Tòsèl, nèg yo fè sa yo vle. Yo kidnape moun lè yo vle, yo tiye moun jan yo vle, menm polisye pa epanye. Pou yon nèg ka al tiye yon komisè polis devan lakay li. Epi anyen pa fèt non. Anyen pa fèt. On pon nèg, bon, tande wi. On komisè de polis responsab kwadèboukè wi. Pou, pou on endividi deplase, lal tiye komisè a lakay li. Devan la lakay li lakay li lal tiyel epi pa gen ripòs pa gen anyen di non bagay yo melanje nan men nou wi bagay yo melanje depi lè ou te wè yo tiye kantite polisye sa pou la premyè fwa wi sa egziste nan polis la pou tout polisye sa mouri de kou nan kad yon operasyon mal fabrike. mal planifye on pakèt polisye mouri epi lè moun panse pral gen yon replik ki bay pral gen yon ripost epi tout moun chita epi sak pase kounye a epi le fè ke bandi yo estime pa gen ripons pa gen repons ki bay epi yo panse yo se towo gwonde. e de fèt y ap pwouve ke yo se towo gwonde jiska prezan paske depi lè polisye yo fin tonbe an Izo vin parèt plis pwisan e misye tèlman montre l pwisan pandan l ap tiye moun kounye a l di w li se atis li se rapè. El jwenn malandren ki gen mikro devan yo wi kap promote mizik li son bay son peyi konpletman difisil e misye vin telman santil alèz paskel wèl tiye swat boyd ajan udmo simo etc anyen pa rivel. Kounya l tabli baz li anndan vilaj, kounya se zafè dwòg l ap jere sou lanmè a. E pa yè Mecrum di w misye li fèk pran yon chaloup plen diri. E yon chaloup wi, chaloup la genlè se chaloup Lagonav. Men daprè yon zanmi, sanble se diri t ta prale Kap Ayisyen. Sanble se nan nò wi diri a ta prale. Nèg yo pran chaloup la. Malgre m tande nèg lamarin genlè te anba yo fè kèk kout bal etc. Nèg izo yo pete bal yo pran chaloup diri a yo antre vilaj avè l. Misye gen 4 chaloup nan men l kounya pandan m ap pale avè nou la. TT k ap pale ak peyi a. Izo wi. Hey izo! Misye gen 4 chaloup nan men l pandan m ap pale avè n la. Ah bon bagay yo konplike paralèlman nèg latibonit popilasyon an te fache avan yè yo mete a 2 3 bon polisye paske sa k rive nèg yo te anvayi komisarya lapolis te nan kouri. Men lè avan yè te gen mache popilasyon wè son bagay ki grav pou nèg ap vin parèt nan mache a la al pete bal sou polisye popilasyon an fache epi yo mache pran 2 nèg la te gon towo taba anpil pwoblèm ki rele lodè. E ou konn sa difisil e se sat kraze peyi a wi. Ou wè chèf gang sa popilasyon an tiye avan yè a latibonit lan nan ti rivyè la. Son nèg ki arete deja wi. Misye arete an 2018 deja wi. Depi pòtoprens nèg ap fè magouy komisè gouvènman nan anba ap fè magouy pou libere misye depi lè yo aretel nan stasyon gonayiv wi lè sa m sonje se kiyès ki te enspektè polis anba m kwè robert montina kote mouche se lè bay polis la vag yo arete misye deja on pwisan chèf de gang wi lajistis liberel. E kiyès k ap bay tout pwoblèm sa nan Ti Rivyè Latibonit zòn Palmis? Lodè k ap bay pwoblèm sa Se non vanyan Lodè Alòske misye te arete deja Kòman l fè libere? E se egzakteman sa wi Michel-Ange Déon t ap di nan diskou li a Lapolis ap arete Lajistis ap libere Gen twòp malandren nan sistèm jidisyè la an Ayiti. Fòn epure sistèm jidisyè la. Fòn pase l nan nan nan nan paswa. Fen! Paske gen twòp vòlò ki anndan sistèm jistis nou an Ayiti. E youn nan pi gwo mal ou pa wè avan e la rive Wanament? Eeh kòman zanmi an rele? Jacques Louis Elie kap vòlò kap vann jistis nan Wanament. epi minijis la kite l la m ba l ou nèg sa m ap travay sou li m gen yon pakèt son misye la m ap travay sou yo paske se tout sa t kraze polis la wi kraze nou nèt wi sa di menm si gen gen yon ti polisye ki ta santi ke kòmsi an depi de tou l ta vle fon ti travay fon ti jefò. Men e nèg ki sou tèt li yo. M pa t pale n avan yè kiyès ki konpoze CSPN nan? M pa t di n sa avan yè? Lò gen yon CSPN, kiyès ki nan tèt li? Ariel Henry. Ariel Henry wi. Anben ou pa ou pa wè. Kounye w gen yon CSPN, kiyès ki premye vis prezidan l? Minis jistis kiyès? Berto Dorcé. Pa gen pwoblèm. Kounye w gon ou gon CSPN kiyès ki dezyèm vis prezidan li t kitel prezime kidnapè bon kounye a kòman w vle pou w dim pou lapolis fonksyone nòmal li pap kapab ni li pap kapab menm si w wè ta gen ti jefò kap fèt men l pa kapab men lè sa w pa kapab Frantz Elbe fò w gen kouraj pou w di monchè m te vini pou m ede m pa kapab. Nou va chita la kòm direktè jeneral kap jwe kap jwi privilèj fonksyon an ofri epi ou wè ke ou ta anvi fon bagay men li pa ka mache bay vag lage pyew men nèg isi pap lage pye yo si difisil wi pou wè nèg isi revoke nan nan kòm si demisyone nan yon pòs wi menm si yo konsyan yo pa ka bay rezilta eskonte men yo pap demisyone menm si yo soti lèd. E se la bagay lan grav. Se la bagay lan grav. E se la tou mwen pa padone yon nèg tankou Mickalan Gédéon. Mickalan Gédéon kòm ansyen DG. Depi misye kite tèt polis lan sa kraze plat atè nèt nèt nèt. Frantz Elbé vin la l t ap tante wè si l ta fè yon ti rekole moso men bagay la depase misye paske li vin jwenn yon polis ki depatcha nèt. Yon polis de Frantz Elbe vin la yon polis depatcha nèt Polis y ap tire sou polisye ou tande Fantom 509 sesi ou tande sendika sela sendika 2 sendika anndan lapolis epi Frantz Elbe vin la yon polis depatcha men polis la depatcha otomatikman Michel-Ange Deon kite l nèt Se soti 2019 rive jodi a polis la kraze plat konsa nèt wi 2020 sitou soti 2020 an pou rive 2022 a nèt wi. Frantz Elbe vin la lap tante li va wè sa lòm li pa kapab ba yo melanje nan menl men sa t fèm pa padone Michel nan Gedeon se swa w sa oubyen w pa sa w arete yon pakèt nèg ou konn kiyès gwo chabrak vin pran yo avili yo si w paka rete nan pòs la avili yo devan listwa epi lage pye w. Dayè ou pat bezwen w. Ou wè nèg yo te bezwen imilye w deja ou pat bezwen w. Se pi gwo erè w fè wi. Bondye fè w idantifye kèk nèg ki nan vòlò e pou w pa mare yo kounye a ou panse ou pral renouvle manda w paske nèg yo pat vle wè w deja. Ou te dwe pwofite. Gon seri de nèg, menm menm pou la galri, menm si yo ta pral libere nan demen oubyen nan aswè, men w te dwe mete yo anba kòd pou lòd peyi a t ap pran nòt. E listwa t ap kenbe, t ap kenbe ke Jedeyon kòm ansyen DG te mare detwa vòlò ak kravat nan peyi a. Ou gen evidans. E wòl lapolis. Ou konprann? Depi gen flagrans, depi gen flagrans tout sitwayen se polis wi. Depi gen flagrans ou konprann, gen flagrans, gen evidans nan menw, pa gen tann komisè gouvènman pa, wa gen, ou gentan mete nèg sa anba kòd, epi si komisè gouvènman an vle menm la libere. Jan yo toujou fè. Men w fè pati pa w la w menm. Paske ou wè jan peyi a prale la, fòk gen de sitwayen. ki ale odela de sa ou ta sipoze fè kòm tach de responsabilite. Paske l pa nòmal. Ayiti fini nan men nou e nou aksepte l konsa. Non! Se pa nòmal. Donk, Ti Rivyè Latibonit, popilasyon nan sitiyasyon konplike. paske aprè yo fin lage lodè atè chèf gang sa a enben nèg yo fache nèg savyen yo sitou paske misye yo te alye savyen nèg yo deside pou fon masak sou popilasyon an ti rivyè latibonit so li pa nòmal li pa nòmal. Bagay yo trist, bagay yo anpil, e m poko konnen ki lè n ap sòti kote n ye a.